Bonsoir a tous, byenvini aswè a sou zoom de prezantasyon pwojè MLC a. E se yon plezi pou mwen ansanm avèk nou a chak fwa pou m pale nou de posibilite denvestisman sa ki genyen aktyèlman Kote ke jounen jodi a, yon moun ki deside envesti kòb li pou l finanse MLC Engineering, li menm, avèk pwojè de kapital risk sa, li gen posibilite ke lajan ke l mete deyò pou l envesti a, ke li grandi a plis otè ke sa l te ka menm espere. Non pa m se Camichlor Joseph. Mwen se ko reprezantant nasyonal pwojè MLC Engineering pou Ayiti e mwen pran plezi pou m pale nou de pwojè denvestisman sa a kote ke nou nan on kad ki rele domèn denvestisman patisipatif oubyen envestisman popilè. Kisa envestisman patisipatif la ye e kisa l pèmèt ke ou menm ou ka fè? Fòk nou pran tan pou nou analize domèn envestisman an lè sa n ap ka konprann, byen avan ke startup yo te kòmanse envolve nan mond lan, ke envestisman patisipatif te kòmanse egziste, fason ke yon antrepriz te konn fè lè ke yo te gen yon pwojè pou yo devlope l, se te ale vè de gwo envestisè, vè de gwo pwason, epi yo menm yo gen yon gwo pa nan nan antrepriz la e lè sa yo pote ase de fon ki pèmèt ke pwojè sa ke moun sa genyen pou l kreye biznis sa, li ka wè le jour. Men o fil di tan ke mond la ap avanse, ke yon bann bagay ap chanje, envestisman patisipatif la vin parèt e pwopriyetè de start-up yo, pwopriyetè dantrepriz yo rann yo kont ke Sa pran plis tan, men li bokou pi bon pou yo lè ke yo deside fè antrepriz yo a grandi gras avèk envestisman patisipatif pou plizyè rezon. Youn nan rezon yo se ke gwo pwason yo lepli souvan, yo toujou renmen pran kontwòl pwojè a oubyen pran kontwòl antrepriz la nan men kreyatè l. E sa fè ke ou gen dwa gen yon ide, lefèt ke se yon moun ki finanse l pou 70, 80, 90 pousan, e li menm li oryante pwojè a jan ke l vle, ki ale diferaman de sa ke ou menm ou te vle. Kontrèman avèk envetizman patisipatif la, lè sa ou deside mete sou mache a on kantite daksyon e on gwoup moun nan kèlke on bann peyi nan mond lan finanse l, ou kenbe antrepriz ou a, ou kenbe liyn ou kote vle ale a epi l vin pou anpil moun. E se yon fason tou pou nou ka fè piblisite lè w nan domèn envestisman patisipatif. Ebyen jounen jodi an, aswè a, m ap prezante nou pwojè MLC Engineering ki se yon sosyete denjenyeri li menm ki la pou l al fè kreyasyon e miz sou le manche entènasyonal d'un système de surveillance continue de la glycémie. Lè ke n pale de surveillance continue de la glycémie pou piblik Ayisyen an, kisa m vle di par la, s on sistèm k ap fè surveillance continue pou moun ki soufri maladi dyabèt oubyen ki rele maladi suk. An gwo, men de kisa nou pral pale, nou nan on domèn ase enteresan, ase inovan ki se nan la teknoloji medikal, men nou sitou nan envestisman. E se de sa ke nou ap gen privilèj pou nou pale aswè a, ki jan lajan ke nou genyen jodi a, ke nou deside envesti pou nou finanse MLC Engineering, pi devan li pral ban nou yon revni pasif. Pa bliye m te di nou MLC li menm li nan yon kad ki surveillance continue de la glycémie. Maladi dyabèt la oubyen maladi suk lan se yon kriz mondyal ki enkontwolab. Daprè daprè dènye statistik yo, daprè dènye chif yo gen plis pase 530 milyon dyabetik nan mond lan. Genyen yon desè sou 10 ki lye avèk dyabèt. Sa vle di nan kantite moun ki ap mouri yo, si n ap fè l an tèm de pousantaj, li vin 1 dizyèm kantite moun ki mouri nan mond lan ki mouri avèk maladi dyabèt. Gen 232 milyon de ka de dyabèt non dyagnostike. Sa vle di, gen de moun ki soufri dyabèt la, men ki poko janm al kay doktè pou yo fè yon priz de san pou yo, pou yo kontwole glisemi yo, pou yo rann yo kont ke se de moun ki dyabetik, men y ap viv avèk maladi an la, e se sa ki trè, trè, trè danjre. Gen 7 fanm ansent sou 10 ki gon glisemi, elve, sa vle di nan peryòd gwosès la, gen yon bann fanm yo menm pannan yo ansent ki vin soufri dyabèt. Genyen aprè yo fin akouche yo pa genyen l ankò men genyen ki toujou kontinye genyen l. Donk pou montre nou ke maladi sa li menm li la, li la nan mond lan e li se yon kriz ki enkontwolab. Se sa tout statistik yo montre, men an nou gade ansanm, m te gentan di nou deja talè a, gon granmoun sou 10, gon yon desè sou 10 ki lye avèk dyabèt, gen yon granmoun sou 10 ki soufri de dyabèt sikre, ki bay yon efektif de 537 milyon de pèsòn, gen yon ka sou 2 dyabèt sikre kay granmoun ki pa dyagnostike. Sa vle di, gen, gen anbann moun ki nan mond lan aktyèlman ki soufri dyabèt, ki pa menm konn sa. Ki sa k fè sa? Paske dyabèt la li menm li sitou gen rapò avèk twa gwo faktè. Youn nan yo se eredite, sa vle di si w te gen yon moun nan fanmi w ki soufri dyabèt, Ou gen anpil posibilite ke ou menm ou soufri l, donk dou lenpòtans pou kontwole sik ou regilyèman pou asire w ke maladi sa ke ou menm ou pa ou pa genyen l, e si tout fwa ou ta gentan genyen l pou w ka pran lè mezi nesesè pou rete an bòn sante. Youn dezyèm faktè la se kisa? Se strès de lavi de tou lè jou. Pale de stress de la vie de tous les jours, nou menm ki ap viv nan peyi sa, m panse ke nou konprann sa sa vle di, stress de la vie de tous les jours. Men se pa sèlman an Ayiti, se un peu partout dans le monde mentnan ke gan bann faktè ki ki rann moun strese, ki ka rann moun vin malad, devlope diferan tip de patoloji, e ladan yo, dyabèt la se youn nan yo. Gen on gwosès, Sousis ki akonpanye dipèglisemi sa ke m t ap di toutalè a. De fanm ki ansent e pandan ke yo ansent lan yo vin devlope maladi dyabèt. Gen 12 pwen 2 pousan de desè dadilt ki asosye a om o dyabèt sikre, gen gen on bann timoun avèk adolesan ki soufri dyabèt sikre de tip. 1, sa se dyabèt non-ensilino depandan. Fò m di nou ke dyabèt la li menm se yon kriz mondyal e se kòm si se yon pandemi e ke li afekte yon bann moun nan mond lan. Donk, nou menm ki deside finanse kreyasyon Sant de Jenèg MLC a, nou pral gade pi devan kijan sa kapab vin benefik pou nou, l ap benefik pou nou antank envestisè, men l ap benefik tou pou moun ki soufri maladi dyabèt yo yo menm pou yo kapab vin gen yon vi meyè gras ak sa ke nou pral pwopoze pi devan nan zoom nan. Kounye a nou pral pale evolisyon enstriman de mezi glisemi yo. Tan ap chanje, teknoloji ap pèmèt anpil avanse fèt nan mond lan e avanse sa a yo genyen ki pour le mieux, genyen ki pa bon. Men sa k pour le mieux yo, se sa ki pèmèt ke lavi moun vin pi bon sou tè a. Ok. Enstriman de mezi glisemi yo, jiska prezan gen glukomèt klasik, e nan peyi nou an Ayiti, kèlkeswa kote w ale kay yon medsen pou kontwole dyabèt ou, se yon glukomèt klasik ke l ap itilize pou ou. Glukomèt klasik la se kisa l fè, li kontwole Li gen yon ti bandlèt ki vin ansanm avèk li e bandlèt sa a ou jis pike dwèt ou avèk yon sereng ki tou nan glikomèt lan, ki ou pike dwèt ou avèk li, ou mete l nan bandlèt la epi ou fè yon ti tan pou w tann ke l di men ki kantite to de to suk la ye. Men kontwòl sa a, li fèt sèlman a l'initiative de l'utilisateur. Kisa sa vle di? Bandlèt la pa ka nègrite poukont li epi l di men konbyen suk ou ye. Humm. Sa pa fèt konsa. Se ou menm ki pou pran desizyon an pou w pike dwèt ou, pou w mete nan bandlèt lan, e lè sa a, l ap ka kontwole suk la pou ou, se purman mekanik. Epi gen yon absans de surveillance a distans. Sa k fè sa, jan ke m te di an, etandone ke se yon pwosesis ki mekanik, ou jis deside lè w vle pou w fè l, donk pa gen okenn surveillance ki ka fèt. Kontwòl glisemi an ap fèt san entèripsyon. Li fèt sou yon enstalasyon inik pou yon peryòd de 10 a 14 jou e siveyans lan fèt 24 è sou 24. E se yon siveyans ki fèt a distans de endikatè e glikomèt CGM nan li menm ki sa l fè, li ba ou yon, kòman m ka di sa, yon sòt de. relve, kote ke tout kontwòl glisemik ki fèt pandan 10 a 14 jou sa, li la, li chifre e ke medsen tretan an li menm, li ka fè yon siveyans a distans pou l gade nan jou, lè w te fenk mete l la men konbyen to de sik la te ye, nan 10 jou aprè men konbyen li ye, sa pèmèt kisa, sa pèmèt ke ou menm ki soufri maladi. Suk la, ou pa pran kenn sipriz. Poukisa? Paske sistèm CGM yo, yo menm, yo vini avèk yon teknoloji ase inovan, kote ke otomatikman to de suk la li menm li monte, li fè yon bip, li fè yon alèt. E alèt sa di w, atansyon, gon pwoblèm. E si w konnen gon pwoblèm, se ke w ap pran de mezi, de mezi pou fè kisa? De mezi pou swa pou pran medikaman w, swa pou kouri al kay doktè, pou asire w ke medsen tretan w lan li menm li konnen egzakteman ki sa pou l fè nan ka sa. Donk se sa ke sistèm CGM yo pèmèt ke nou ka fè e yo la antan ke ranplasman de glucomèt klasik e sa kòmanse a ganye an popilarite kay dyabetik yo, sa gen sèlman 5 ane. Malgre sa, malgre genyen deja nan mond lan kèlke antrepriz ki pwopoze glucomèt CGM yo, mezire yo, Mezi peryodik la li menm, li pa sifi, e kantite antrepriz ki ofri gigomèt la, li pa sifi li menm tou pou reponn avèk demand konstant kwasant sa. Dou, se youn nan rezon ki fè ke MLC li menm deside vini avèk yon nouvo pwojè, yon nouvo pwojè ki rele MLC Engineering, kote ke nou pral gade pou nou wè kisa de antrepriz ki lidè sou mache a yo menm yo pwopoze, e apre sa nou pral wè òfre MLC a, n ap lib nou menm pou nou pran yon desizyon estratejik posibilite, posibilite de kwasans, posibilite ke pi devan ou vin genyen de revni pasif k ap pèmèt ou ka genyen yon meyè stil de vi kèlkeswa kote w ye nan mond lan paske w pa gen yon travay vrèman pou fè pou sa, ou jis finanse e lajan sa ke w te mete deyò a li menm jis pou l kontwole sik li. Eske nou konprann? Se youn nan rezon ki fè ke malgre ke sistèm CGM yo yo deja sou mache a, pa gen yon fòt pousantaj de moun ki itilize l paske kou a yon ti jan li wo. Ann imajine nan yon peyi tankou peyi nou Ayiti, nou gen yon ide deja de Kòman rantre Ayisyen ye pou ta imajine ke w ap depanse plis ke 230 dola, 240 dola ameriken a miltipliye pa 150 goud pou 1 dola jis pou kontwole sik ou? La n ta pran nou kont ke se pa anpil moun vrèman ki t ap ka itilize l e moun yo t ap kontinye nan di glukomèt klasik yo la nap pale swa de my capital ou byen de solar group yon bann nan nou konn tande pale de li deja ou byen ke menm si nou pa konn tande pale de li solar group li menm son antrepriz ki deja sou mache a kap fon travay ase inovan nan nan yon domèn teknolojik ki se lè motè elektrik alò Yvane Saltanov avèk eksperyans ke li genyen epi avèk ekip solid ki ansanm avèk li an nap pale de Yo ouvri sou chif dafè yo pou 2 antrepriz sa yo. Poukisa m di nou sa? Se pou ka pèmèt nou ouvri lespri nou pou nou konprann, menm si nou pa dè envestisè avize, men si nou pran sèlman yon ti tan pou nou itilize sèvo ke Bondye ban nou an pou nou reflechi, n ap konprann sa sa vle di, ke domèn nan Li ase vast. Kantite moun ki soufri maladi dyabèt nan mond lan li la, li plis pase 530 milyon de moun ki soufri dyabèt. Menm avèk yon pousantaj ki ase fèb, ok, nou gen posibilite ke lajan sa ke n te met envesti a, li grandi al. 10 miltipliye pa 10 miltipliye pa 100 miltipliye pa 1000. An nou gade ansanm chif dafè total vant CGM pou ane 2021 pou Dexcom ki elve a 2 milya de dola. Sa se chif dafè. Sa se vle di kantite kaptè ke yo vann deja nan mond lan Men ki sa l te rapòte yo. E Freestyle Lib li menm te rapòte 3 milya 300 milyon de dola, sa se chif dafè pou ane 2021, nou pa ko gen chif dafè 2022 a e se si ke l pi gwo. Paske kwasans prevu pou konsomasyon sistèm CGM yo, li elve a 30 pousan pa ane. Donk si n ap miltipliye chif sa nou wè a pa 30 pousan, n ap gen on ide ki sa ke omwen, kopwopriyetè an bann lòt antrepriz de kapital risk, li deside mete lajan ke l te gen nan pòch li, konesans ke l te genyen, pou li menm li vini avèk yon pwojè de kapital risk ki rele MLC e nou menm nou deside kolabore ansanm avèk li, gen plizyè peyi ki la, e nan peyi yo Ayiti Ayiti valableman reprezante e m ka di ke mizapa Ayiti Lafrike la, la Frans, la Suisse, gen yon bann lòt peyi ki yo menm chak peyi sa yo genyen yon reprezantan nasyonal, le Canada osi, yon reprezantan nasyonal k ap fè yon travay, travay la se ki sa, se fè pale de pwojè sa, fè pale de pwojè MLC sa pou plis moun tande pale de li e pou plis moun genyen posibilite pou yo vin envesti kòb ke yo genyen pou yo vin kopwopriyetè RMLC e pi devan lajan sa ke yo te mete deyò a li ka rantre yo jan m te di nou o tou debi a ann di yon envestisman de 1000 dolar gen posibilite ke l rapòte w omwen on milyon de dolar alò men de kisa ke nou ap pale nou de ki posibilite ke nou ap pale nou posibilite de kwasans, posibilite pou nou grandi finansyèman. Antrepriz ki ap kreye sistèm CGM yo, yo pa reponn a demand sou mache a. Pou ki sa? Paske gen yon bas konkirans dè zantrepriz e sa mennen a monopòl. E dè ke gen monopòl, yo deside kou ke yo vle. E konsomatè final la, li pa gen lòt bagay pou li di, se a pran ou a lese. E pa gen ase aksè a itilizasyon sistèm CGM pou tout moun. Sa vle di kantite ke yo pwodui a, li pa ka reponn a demand lan pou kantite moun ki gen dyabèt. Donk si tout moun ki gen dyabèt ta di yo vle itilize sistèm CGM, malerezman yo pap jwenn. Paske pa gen ase. Donk se sa k fè, lè MLC deside pozisyone l li menm nan mache sa a, ki se la teknoloji medikal, li byen plase Paske, antanke yon itilizatè sistèm CGM, avèk dè done ouvèt sou lè chif dafè alan de 2 milya a 3 milya 300 milyon de dola, nou rann nou kont ki kote kòb sa ap sòti, paske mache a deja la, kounye a se ofri yon ofri yon bagay ke konkirans lan li menm li achtè potansyèl, kliyan ki yo menm ap fè afè avèk MLC pou yo pou yo itilize sistèm CGM nan e on ne sait jamais, yon moun ki dyabetik ki finanse sistèm CGM la se kòm si l ap jwe sou de pa li ye, envestisè e achtè. Donk se posibilite sa chak fwa ke ou achte yon sistèm CGM pou w itilize pou ou menm ki dyabetik, ou konnen vant sa pi devan li pral rapòte w yon benefis. Donk se tout sa gnyen kòm posibilite de kwasans e pou lè dyabetik e pou lè nou dyabetik e menm se ki ne son pa dyabetik san dout nou gon moun nan fanmi nou, manman nou, papa nou, kouzen, kouzin, on zanmi kanmenm ki soufri maladi sa. Donk nou konprann vrèman de kisa ke nou ap pale, se pa on bagay ki nouvo pou nou, Tande pale de maladi suk la n tande l chak jou men petèt ke nou pat janm konnen ke li se on kriz mondyal ki enkontwolab. Alò aswè a nou konn sa e nou jwenn posibilite denvestisman sa, an nou kontinye gade ansanm kijan ke nou menm nou kapab vin kopwopriyetè MLC pou pi devan nou kapab souri, pou pi devan nou kapab fè plis lajan. Pran sètifika, pran brevè tou, pou la miz sou le manche entènasyonal de sè pwòp byen de konsomasyon nan domèn teknoloji medikal oubyen ki rele MedTech. Sa sa vle di par la? MLC pap sèlman chita nan kad. yon kaptè pou kontwole dyabèt, to de suk ki nan san pasyan yo, yo prale pi lwen ke sa. Nou nan teknoloji medikal, sa k genyen avèk startup inovant sa yo, yo menm ki nan domèn envestisman patisipatif, dèk yon pwojè fini, li atenn sib li, li rive kote li te prale a, otomatikman yo pase nan yon dezyèm pwojè. Donk se sa k bote de la choz, nou menm ki nan domèn nan deja, ki ko kofinanse dè antrepriz nou konprann sa, yon pwojè toujou mennen yon dezyèm, yon twazyèm, li mennen yon lòt e la dèke w gentan fè pati de kòman m ka di sa, fè pati de, de, de ekip la, fè pati de kominote envestisè sa yo, chak fwa ke yon nouvo pwojè ap vini, w ap byen plase pou konnen, pou gen tan konnen, pou ou menm, ou ka pozisyone w. Alò se sa ke MLC li menm li pwopoze jodi an, pwopoze pou nou vin kopwopriyetè MLC, pwopoze pou nou vin finanse kreyasyon sant denjeneri sa a li menm ki pral kreye de kaptè pou kontwole dyabèt, moun ki soufri maladi dyabetik nan mond lan, e se sant sa li menm l ap reyini moun nan diferan domèn daktivite e diferan spesyalizasyon. Nou ap konsantre nou sou kreyasyon de pwodui de ot teknoloji ki ap baze sou de teknoloji ouvèt, menm jan avèk MLC pou avèk de Pwototip pou kontwole dyabèt lan, se de teknoloji ouvèt ke MLC li menm lap itilize avèk avèk kèlke inovasyon teknolojik ke yap mete ladan l. Sant Dejenere a se yon platfòm kote ke gen dè dizèn e dè santèn de direksyon diferant ki apral mete kap yo pral fè mizannèv lan. Chak direksyon sa yo y ap entwodui sou mache entènasyonal la pa etap e lè sa a, n ap elaji pwogresivman gam de pwodui yo, tou sesi an rezime se sa, yon pwojè mennen on lòt, jodi a nou konsantre nou sou. MyLifeControl sou kontwòl glisemi nan mond lan sou de kaptè k ap la yo menm pou fè kontwòl glisemi an de manyè kontini 24 è sou 24. E posibilite denvestisman, posibilite de kwasans pou chak grenn moun ki deside envesti nan pwojè sa. ki gen de pwoblèm de glisemi, oubyen ki gen de pwoblèm de suk, jan ke yo rele sa nan peyi nou, yo rele maladi a maladi suk. Sistèm sa li tanporè, e dire de vi l se 14 jou. Apre 14 jou w la, ou ka deside enstale yon lòt. E enstalasyon sa li fèt sou sou bra w, selon enstriksyon ki vini avèk aparèy la. Pandan fonksyonman kaptè CGMMLC a, li aparèy la ap an mezi pou li kapab mezire chak minit nivo de glucose oubyen nivo de suk ki nan san pasyan yo pandan ke lap konstwi yon kalandriye de mezi. Sa ke m te di nou o tou debi a, lè w itilize yon glucomètre klasik, Ou pa vrèman gon calendrier de mesure, sof si medsen w lan chak fwa li kontwole sucre la pou ou li ta ekri l on kote. Alòs ke avèk CGM nan, avèk sistèm kontwòl kontini an, li tou konstwi pou ou on calendrier de mesure e lè sa a medsen tretan an li menm li tou gen calendrier a, li tou gen chif yo la, l ap ka deside pran desizyon k ap bon swa pou chanjman medikaman, swa pou ogmante dozaj la, swa pou fè w chanje tip dalimantasyon, sa ke w ap manje, e tout, tout, tout sa pou pèmèt ki sa? Pou pèmèt ke yon moun ki soufri maladi dyabèt, ke l ka genyen yon meyè vi malgre ke l malad. An ka dogmantasyon ou de diminisyon di to de glukoz, sistèm CGM nan li gen yon kaptè, li genyen yon fonksyon alèt, E fonksyon sa li menm li voye on sinyal sou smartphone ou, sou telefòn ou, jan nap gade nan desen an, banm fon ti monte l pou pou nou pou nou ka wè. Ok. Bip la ap fèt e otomatikman fonksyon a lap fonksyon alert la lap voye on sinyal sou telefòn ou. Donk tout bagay ap relye, kaptè lan l ap relye avèk telefòn ou e lè sa ou menm w ap ka gen yon kontwòl 24 è sou 24, 7 jou sou 7 pandan 14 jou ke kaptè w la li nan bra w. Kaptè w la li gen posibilite pou li reyaji rapidman a sinyal lan pandan ke l ap evite evantyèl konplikasyon. Kontwòl glukoz lan pèmèt pèmèt ogmantasyon konsiderab dire de vi dè itilizatè de se sistèm. Sa vle di on moun ki itilize kaptè CGM yo, li genyen on meyè vi e li viv pi lontan kontrèman a on moun ki sèlman itilize glukomèt klasik, sa k fè sa, paske le pli souvan, Lèzòm nou yon ti jan gon neglijans menm lè nou konnen ke nou malad, menm si medsen an ta di n fòk nou vin wè l chak semèn nou pa prale vre, n ap di a n ap gen tan. E le pi souvan se nan pti m ap gen tan sa, on grenn jou ka fè tout diferans. Menm on segond ka fè diferans antre viv ou mouri, vwa w pou on grenn jou. E youn nan bagay ki genyen sè ke lè w soufri maladi dyabèt, Ou gen obligasyon pou kontwole l regilyèman. Regilyèman an pa vle di chak fwa w sonje, regilyèman an pa vle di lè w santi w pa byen, regilyèman an vle di regilyèman. Si medsen an di w se chak semèn pou w kontwole l, w ap kontwole l chak semèn. Si l di w se chak jou, w ap kontwole l de fwa pa jou, depandaman de ki nivo sik la ye, depandaman de konbyen tan ke w genyen, w oblije fè sa si w vle viv byen e si w pa vle mouri rapidman. Men malerezman, malgre ke nou konnen tout sa yo, Se moun nou ye, nou konnen dèfwa gon ti, yon ti lese ale ki konn fè kisa, ki konn fè yon toto diferans antre jan m te di ou toutalè a, vivre ou mourir oubyen vivre et v survivre oubyen byen viv. Alòske, kaptè CGM nan li menm kisa l pèmèt, li pèmèt ke se pa ou menm k ap fè kontwòl la, kontwòl la tou fèt pou kont li, ou sèlman la pou lè, lè dire de vi l epuize pou jis replase yon lòt. E karakteristik sa yo menm yo trè enpòtan pou moun ki deside kontwole to de suk yo, pakonsekan de plis an plis de moun kòmanse itilize sistèm CGM pou yo kapab fè kisa, pou yo kapab evite pike dwèt yo, paske yon ti jan nwizib, yon ti jan douloure, mtouj dèfwa mwen wè de moun yap yap fè ponksyon de dwa bou yo ki prèske kriye, sa ke mkonn ap gade mdi mezanmi oo gad yon maladi. Ou oblije ap pike dwèt ou de tanzantan pou kontwole kantite suk ki nan san w. Donk, yon moun ki an bòn sante, fò l pran tan l tou pou l di Bondye mèsi pou sa, paske se lè w pa gen sante w ap rann ou kont ki jan sante enpòtan. Enben, menm jan an, yon moun ki gen pwoblèm nan finans li, ki malad finansyèman, Envestisman nan domèn patisipatif yo se youn nan bagay ki ka pèmèt ke ou rete an bòn sante finansyèman. Donk, dou la nesesite ke pwojè sa yo, lè nou tande pale de yo, pou nou pa kouri rejte yo, men pou n pran on tan pou nou konprann de kwa il en est, poze dè kesyon a la bòn pèsòn e lè sa a nou ka pran desizyon pou nou envesti sa ke nou menm nou genyen epi pi devan nou kapab grandi. Aprè tout sa m sot di nou la, sèl sa m rete pou m di nou se ke avni nou nan men nou. Poukisa? Jan ke m te di tou debu an, se lè w malad w ap rann nou kont kijan sante enpòtan. Se lè w pa gen lajan nan pòch ou, w ap rann nou kont kijan genyen pi bon ke pa genyen. Ebyen menm jan an, Jodi a ou gen dwa au bas de l'échelle, ou sèlman gen travay ou e ke ou gen stress de la vie de tous les jours, sa pat janm pase nan tèt ou ditou pou w te vin yon envestisè, ou pat menm konnen sa sa vle di menm, ou sèlman konn tande moun ap pale yo di a yo envesti kòb yo nan yon domèn, nan yon bagay la men ou pa konprann. Alò envestis, avesti se pa yon bagay ki tèlman konplike, ki tèlman riske, sa k pi riske a se pa fè anyen ditou epi tann yon lòt rezilta ki p ap janm vini. Paske menm koz yo, yo pwodui toujou menm efè nan menm kondisyon yo. Donk se sa k fè n ka di nou avni nou nan men nou. Moun ki soufri dyabèt dyabèt yo tou se menm jan an, lè ke yo pran desizyon yo menm jan nou wè foto a foto a avèk kaptè dam ki gen kaptè nan bra l la, Li gen posibilite li menm pou li genyen yon meyè vi, pou l pran swen tèt li pi byen ke si l t ap fè de ponksyon de dwa regilye pou l kontwole sik li. Donk, se sa posibilite denvestisman an ye, posibilite de kwasans, posibilite de grandi, epi devan, nou pral kontinye avèk slide la pou nou montre nou E kisa sa reprezante an tèm de chif? Sa bay yon efektif de 20 milliards de parts, sa se emisyon total de parts, se sa, nan 20 milliards la, 10 milliards de parts ap rete pou pwopriyetè MLC yo, e lòt 10 milliards lan li menm li ap pou chak grenn envestisè, e o prorata de kantite parts ke ou menm ou genyen, w ap resevwa dividand ou. Pèspektiv de vant lan, daprè done done yo, se 40 milyon de dola ki ta sipoze montan total de vant montan total vant yo. Men kisa MLC pwopoze envestisè yo, donk se nou menm ki konnen, an fonksyon de kisa ke, de ki rèv ke nou genyen, an fonksyon de ki kantite part ke nou ta renmen genyen, sonje m te di nou yon envestisman de 1000 dola kapab rapòte nou jiska 1 milyon de dola. Donk se nou kap konnen si se 1000 dola nap envesti, si se 10000, si se 100000, sa depan de pòch nou e sa depan de de konfyans ke nou fè a pwojè a pou nou menm nou mete lajan nou ladan l. E tou sa ap fèt sou yon peryòd ki byen presi, se 17 etap de finansman ki repati an 3 stad de mizannèv di pwojè. Stad sa yo repati kòm swi. Stad Pre-Sid, Stad Pre-Sid la se etap de finansman 1 a 7, aktyèlman nou nan etap 1. Apre sa Stad Sid la se etap de finansman 8 a 12. pwototip kaptè MLC a, resevwa sètifika pou li e fè devlopman teknolojik la. Aktyèlman se nan stad sa ke nou ye, nan stad pwototip lan, nan stad yon pwototip 3D ke enjenyè yo gentan mete sou pye deja e pwototip sa l ap gen pou l fè devlopman pou yo fè de tès sou li e aprè rechanje sa k gen pou chanje ladan li epi soti avèk yon nouvo pwototip jiskaske nou rive nan devlopman teknolojik lan. Sous de finansman an se kiyès? Se peti e mwayen envestisman prive dè patikilye di mond antye. Poukwa dè patikilye di mond antye? Se paske Se gras avèk envestisman patisipatif ke nou menm nou kapab envesti nan tip de pwojè sa yo. Des Business Angels, des fonds de capital risque et des accélérateurs spécialisés dans le stade presid, an atandan ke Business Angels yo, Akseleratè yo rantre, pou kounya, se. Envestisè, de peti e mwayen envestisè ki k ap fè wou a toune e fò m di nou ke mwen ase fyè de chak grenn moun ki envesti nan pwojè MLC sa a ki regilyèman, sa k ap met on senkant, ap mete on san, sa k ap met on de san senkant, on twa san, menm on mil dola ki pèmèt ke MLC soti nan etap 1. Pou kounye a, nou pase nan etap 3. An 2025, ki sa k ap fèt? Li ap stad 6 e etap 2 finansman 8 a 12. Finansman nè reki a se 5 milyon de dola. Distribisyon se 18 pousan dè par de la sosyete ki pral distribiye nan stad sid la. Ki valè prensipal stad sa? Se kreyasyon yon chèn de pwodiksyon minimal, E ou genyen sètifika nan yon sèl peyi, an Russie, e mise en vente du premier lot. Ok? Donk premye lo kaptè MLC yo, a pati de 2025, y ap kòmanse sou mache a. Sous de finansman se de gran envestisè, de fon de kapital risk, ensi ke de peti envestisman prive de patikilye du mond antye. Donk peti envestisman prive yo, Yo la, y ap toujou la jiskaske pwojè a fini, men pwogresivman, peti a peti, gen de gwo envestisè k ap rantre yo menm pou pèmèt ke pwojè a ka ale bokou pi rapidman pou nou atenn plen kwasans lan e lè sa nou ka ale nan on nan twazyèm etap la ki se kisa? Se stade de mise à l'échelle la ki ap fèt nan etap 13 a 17, se entre 2025 et 2027, donk nou an 2023, donk tout va se jouer très rapidement. Donk se yon pwojè ki jis kòmanse e ki li menm k ap swiv peti bout de chemen l, k ap grandi pwogresivman, k ap chanje etap. E se chanje etap la vle di kisa? Ke fon yo kòmanse ap rantre e se avèk fon sa yo k antre an, enjenyè yo ki peye pou sa, pwopriyetè MLC yo, y ap fè travay la ki se pou le moman sètifikasyon, kreyasyon pwototip. Men lè n ap nan 2025 a 2027, lè sa n ap gen tan trè lwen. N ap nan etap 13 a 17, sonje m te di nou ke se an 17 etap ke finansman ap fèt. 2025 a 2027, Objektif la se atenn 100 mil itilizatè e 2.5 milyon dinite de vandr e kontinye a grandi. Eske nou wè 100 mil itilizatè pami 537 milyon de moun ki soufri dyabèt jodi a? Demen si Dye ve l ap ogmante, paske kwasans dyabèt la nan mond lan se plis pase 30 pousan de moun, ok, 30 pousan, 30 pousan de sa ki genyen deja. Donk 100 mil itilizatè, se kòmsi se pa yon chif ki enòm e l ap ase fasil Pou, pou yo, oubyen pou nou, pou nou atenn li. Finansman nè reki a se 20 milyon de dola, ki kantite pò k ap distribiye nan peryòd sa a? Se 15 pousan. Ki kote lajan an ap sòti pou finanse etap 13 a 17 la? Se dè gran envestisè, dè fon de kapital ris, de peti envestisman prive de patikilye dan le mond antye. La, nou tou konprann ke marketing nan lap fèt sitou bouche a orèy, lap fèt sitou avèk itilizatè ou yo ki nan peyi ke yo ye an, donk se youn nan fason ke marketing nan fèt, e le fèt ke marketing nan fèt konsa, sa pèmèt ke envestisè ou yo yo menm, yo rantre on on kòb sur la route pandan ke pwojè a poko menm fè em antre an bous paske la se an 2030 ke nap fèl antre an bous lan kote ke kwasans la an 2030 se peryòd de kwasans e de ekspansyon peryòd de kreyasyon de rezo de sikirsal pou yn ekspansyon entènasyonal sa vle di nou pap sèlman rete nan yon sèl peyi nap nan plizyè peyi nan mond lan e posibilite a deja la poukisa paske depi a la baz nan etap 1 youn nan fason ke MLC li menm li asire l ke li li devlope se mete de reprezantan nasyonal nan diferan peyi e on ne sait jamais reprezantan nasyonal sa yo yo menm yo kapab se de moun ki pral la pou ede a ekspansyon entènasyonal la pou fè kisa pou fè de vant nan peyi yo pou fè ke genyen de re de sikirsal nan peyi yo yo menm k ap pwodui de kaptè Donk la, l'avenir en dira le reste, on a, letan pou 2030 rive, anpil dlo ap gentan koule sou pon, donk tout sa k gen pou fèt yo, yo menm y ap fèt. Donk kounye, pou kounye a, nou p ap met la charrue avant les bœufs, sa k enpòtan kounye a, se grandi, soti nan etap 3, ale nan etap 4, etap 5, jiskaske nou rive nan etap 17, pou nou ka rantre nan public market la. Sous de finansman se mache bousye pwofesyonèl e finansman nè yo ki a se a partir de 500 millions de dollars e la chak grenn aksyon ke w genyen ap vo pou pi piti yon dolar. Se sa k fè m te di nou tout a lè a, mil dolar ke w envesti ka ba w posibilite pou l vini jiska 1 milyon de dolar. Paske valè aktyèl pa w yo se 1 milyèm de dola, a note ke li chanje an fonksyon de etap la. Donk, chif sa yo gen pou l chanje nan pwochèn prezantasyon yo, paske pou kounya nou nan etap 3 e kijan finansman patisipatif lan fèt, tank n ap avanse vè lafen, se tank L ap diminye, valè aktyèl de par lan, l ap diminye. Nan ki sans? Tankou, m te di nou, nan etap 1, min Dollar te bay nenpòt on milyon daksyon, si, si, si, on milyon daksyon, men nan etap 3 a, li ka 800, 800 mil konsa. Eske nou konprann sa sa vle di? Sa vle di, l ap desann konsiderableman, lè n gen pou n rive nan etap 17, mil dola lan, l ap ka, l ap bay mwens, mwens, mwens, mwens, mwens lontan. D'où l'importance de se posisyone, se posisyone poukwa? Paske kèlken ki envesti mentnan al etap 3, m pa pale de 1 a 2, l pa la ankò, Ou envesti nan etap 3, ou gen posibilite apre w fin peye pak ou a pou fikse l. Sa vle di, ou si w deside repran on lòt pakèt envestisman, w ap toujou genyen, menm si yo ta chanje etap, w ap w ap toujou konsève menm benefis etap 3, etap ke w te rantre nan pwojè a. Donk, dou la nesesite ke nou menm k ap tande sa kounye a, nou pa al chita dòmi sou lorye nou pou n di o na gen tan. Si nou konnen nou p ap envesti, jis pa envesti. Men si nou konnen nou deside envesti pa tann ke yo chanje etap paske lè sa yon grenn jou ka fè tout on diferans ant on milyon e 800 mil. Objektif antrepriz la se kapitalize chak par jiska 1 dola. Objektif kapitalizasyon total sosyete a se 20 milya de dola, sonje n te wè l tou debi, se 20 milya de par, 10 milya pou lè envestisè e 10 milya pou pou lè pwopriyetè de MLC. Ok, donk a 1 dola pa pa 1 dola pa par, par pa, sa vo omwen 20 milya de dola. Benefis kap fè sou li a se ap mil pousan. Si li te koute l dil dola, benefis la se omwen mil pousan. E avèk mil pousan de benefis, m pa ap di dis, ven, trant, san pousan non, mil pousan, sosyete a ap reyalize de benefis enpòtan sou vant kaptè w yo. E de benefis k ap trè enpòtan. Sosyete MLC a ap vèse jiska 50 pousan revni l yo sou fòm de dividand. Avèk chif 100 mil kliyan, dividand yo ap ka atenn 30 pousan montan de par ke ou achte yo, e montan dividend yo y ap ogmante pwopòsyonèlman ak kwasans nonb de kliyan an. Donk, avèk 100 mil kliyan sèlman, yon moun ki te posede yon kantite d'aksyon ase konsiderab, dividend ou yo ap ka atenn 30 pousan montan par ke ou te achte a. 30 pousan montan par ke ou achte a pa vle, se kòmsi, pa al gade kantite par ke ou genyen an, gade konbyen kòb ke ou te met deyò. Kòb ke ou te met deyò a epi w ap fè l avèk 30 pousan e lè sa w ap ka wè kisa, kisa sa pral rapòte ou pi devan. Pou les dividendes. Sonje m te di nou byen, gen plis pase 537 milyon konsomatè potansyèl sou planèt la. E n ap al ogmante vant nou dane an ane. Ou wè MLC tèlman pa aloufa, nan 537 milyon an, yo di sèlman 100 mil kliyan, men sa l ka bay pou yon ane. Eske nou imajine sa sa ka fè? Si nan 537 milyon an, nou di ok n ap pran yon milyon de konsomatè, m pa menm ka fè kontwòl yo menm, sa ta pral mande m yon ti tan pou m fè kontwòl yo, men posibilite a la, depi pwodui w bon, òf ou bon, ou sèlman bezwen yon bon ekip de vant, E lè sa, menm jan MLC fè travay la pou l pou l delege de reprezantan nasyonal nan diferan peyi pou fè pale de pwodui de de pwojè MLC a ebyen se menm jan tou pral gen de vandè kalifye k ap la nan tout kwen nan mond lan pou fè pale de pwojè MLC a e lè sa Pou kliyan yo yo menm, yo kòmanse pase kòmand pou lajan kòmanse antre, e lè lajan kòmanse antre pou nou menm, nou kapab jwenn dividand nou yo. Nou tout ka envesti kèlkeswa kote nou ye nan mond lan, nou ka envesti an fonksyon de kantite kòb ke nou genyen. Montan envestisman yo. Yo te yo te antre mil e senkant mil dola, men kounye a, MLC ajoute, fenk ajoute de nouvo pake. Dè pake de omwen 250 dola, n ap gen posibilite pou nou peye yo pa tanperaman. Pa tanperaman an, sa vle di ou ka peye l sou 10 mwa, ou ka peye l on sèl kou. Se pou lè envestisè debutan e lè envestisman mwayen. Ok, e pou lè envestisè estratejik, se antre 100 mil e 2 milyon de dola. E montan envestisman sa li konpri, se sa, antre 100 mil e 2 milyon de dola e menm plis. Spesifisite a, lè sa, w ap gen yon òf pèsonalize avèk de bonus siplemantè si ou menm ou prè pou pran yon pakè ale antre 100 mil e 2 milyon de dola. Ok, an nou gade ansanm nan ti egzanp sa, de manyè ase konkrè, ki sa lajan nou an ka rapòte nou. An n pran yon egzanp devestisman de 10.000 dola. Avèk mizannèv plan finansye sosyete a, yon chif de milyon de kliyan e kapitalizasyon de 10 milya de dola. Potansyèl ogmantasyon envestisman an se 10.000 a 10 milyon de dola selon pri lis etap 2 yo. Kounye a nou nan etap 3. Ok. Potansyèl nou pral resevwa a se de dividand anyèl ki ale jiska 50 pousan chifdafè antrepriz la. Se sa ki potansyèl de kwasans Pou chak grenn moun ki deside envesti kòb yo nan pwojè MLC sa. Sonje m te di nou, m ap redi nou ankò, pou kounye a, nou kapab achte 2 pakè pou yon pri ki relativman ba, e pi devan, lajan sa a, li menm, li pral grandi jiska miltipliye pa 1000, si ou te nan etap 1 an, nan etap 3 a, li ka miltipliye pa 800 konsa. Ok? E vwala, an tèm degzanp pou lè envestisè, e li ase fasil pou yon moun vin envestisè, ou ka enskri sou sit la, men yon meyè fason pou ou vin envestisè se jwenn yon moun ki deja nan MLC li menm, e lè sa l ap voye pou ou yon lyen denskripsyon, e avèk lyen sa a w ap antre tout tout done yo, w ap rantre tout done sou pwofil ou, aprè ou fin rantre done sou pwofil ou, Ou ap rechaje kont ou epi w ap chwazi yon pakèt envestisman epi w kòmanse peye l. E pakèt envestisman w chwazi a, w ap wè l imedyatman par yo nan back office ou a. E la, back office la, se li menm ki lye w a antrepriz lan, se kòmsi se li ki bous ou, se sou li lajan ap tonbe regilyèman chak mwa, sa k fè sa m di par la, envestisman patisipatif yo yo menm yo ofri posibilite pou w fè di rezotaj e lè w deside fè rezotaj, chak grenn asosye ke w genyen ou gen yon pousantaj ki ale. o maksimòm a 15 pousan sou yo. 15 pousan se premyè jenerasyon, sa vle di premye grenn moun ki enskri avè w la, e ensi de suit, ou gen yon pousantaj ke w ap fè ki fikse nan bak ofis la ke w ap wè lè w fin enskri. Donk, sur la route, jan m te di an, an atandan l'entrée en bourse, an atandan de recevoir les premiers dividendes, nou menm ki envestisè, nou gen tan gen yon kòb ki monte regilyèman sou bak ofis nou, si e sèlman si nou deside fè part de de posibilite d'investisman sa ke nou jwenn nan, nou deside pa kenbel pou nou, nou pa serel nan tiwa nou, nou fè yon zanmi part de sa, e ke li menm li konprann, li deside envesti, benefis la lap vin sou back office ou a en terme de dollars. E avèk ces dollars tu ou ka fè sa w vle. Ou ka peye pakèt d'investisman w avèl, oubyen ou ka retirel en crypto-monnaie pou itilize pou fè sa ke w vle. Se sa ki genyen kòm posibilite pou vin yon envestisè, men yon envestisè nan domèn ase enteresan sa ki se envestisman popilè oubyen envestisman patisipatif. Fò m di nou ke MLC li menm l ap opere nan yon kad jiridik, donk gen yon kad legal pou sa, Kote ke MLC Engineering anrejistre nan Sent Lusi. Jiridiksyon Sent Lusi a li ofri posibilite pou kapab resevwa dè fon di mond antye kontrèman avèk avèk La Risi. Gon kontra denvestisman ki sinye avèk chak envestisè sou platfòm sosyete my MLC pwen health lan. Donk dèk ou vin yon envestisè, ou gen yon kontra denvestisman, ou siyen yon tou yon kontra de patenarya si ou deside fè patenarya, e pa ki akimile yo, pa yo, y ap akimile imedyatman apre acha, an pake, sou fòm elektwonik, e yo la sou bak ofis ou an. ok e tout teknoloji ke MLC dev pral devlope ap fè pati pwopriyete entelektyèl pwop antrepriz la e y ap kapitalize l sa vle di aprè yo fin devlope pwojè CGM nan MLC pral vini avèk de nouvo pwojè ki toujou nan domèn teknoloji medikal la donk nou menm n ap travay pou ki sa pou n pèmèt pou n amelyore lavi moun sou tè a pou le mye paske nou nan on domèn ki rele la teknoloji medikal. Donk se la teknoloji e la syans o sèvis de kwa? O sèvis de la sante, o sèvis de la medsin pou amelyore lavi dè jan sou sèt planèt. Nou ka itilize teknoloji a de diferant fason. Nou ka itilize l pou nou youn detwi lòt, nou ka itilize l pou nou fè dè dè dè trik vrèman enkwayab ki pa bon pou mond lan, ki pa bon pou anviwònman nou, men nou ka itilize l tou pou n fè le byen otou de nou. Donk, domèn medtech la, se yon domèn ase enteresan kote ke nou ap itilize teknoloji an, n ap itilize entèlijans ke Bondye ban nou pou nou kreye dè chòz, men pou nou fè di bon, pou nou fè di bon ki ap bon pou chak grenn moun ki nan mond lan e k ap bon tou pou lèzenvistisè. Donk, se nan, se nan tip de pwojè sa ke astwè a nou menm ki ki ayisyen nou envite nou pou nou vin fè p map envite nou tout ki te sou zoom nan oubyen ki pral gade ki pral gade replay lan pou nou vin fè pati MLC Engineering. Li li ase senp e li posib e lè sa nou ka resevwa 100 pa ofèt an kado. Kijan n ka resevwa 100 pa ofèt an kado sa? Jis ekri nou, si se sou Facebook n ap gade l nou ka jis ekri yon kòmantè anba anba anba anba zoom nan, like anba replay la, anba prezantasyon an, oubyen nou ka ekri sou entènèt, oubyen nou kapab rele nan de nimewo ke nou ap wè ki ap afiche nan. nan tchat la, n ap afiche 2 nimewo nan tchat la n ap ka rele sou yo, epi lè sa n ap jwenn posibilite ke nou jwenn 100 pa nou yo, ok, sa se diferan fason ke nou kapab enskri nan pwojè a, oubyen gen dwa son moun ki pale w de li, si moun nan pale w de li, li menm l ap voye pou ou yon lyen denskripsyon, e avèk lyen sa, w ap kapab ou menm vin fè pa de MLC E lè sa a, w ap pran desizyon pou w envesti, e envesti jodi a, se tankou w te plante yon grenn mayi, epi ki pi devan li menm pral ba w plizyè lòt epi. Men sa ap pran tan, fòk grenn mayi a antre nan tè, fòk ou wouze l, fòk li grandi, e lè sa a, w ap ka rekòlte fwi yo. An gwo, se te sa ke m te gen pou m pote pou nou Mwen kontante avè nou pou m te fè nou bèl prezantasyon sa, e m ap di nou ke nou menm Ayisyen, Ayiti valableman reprezante nan pwojè sa, paske nou menm, nou, nou fè pati MLC Engineering, antanke ko-pwopriyetè sosyete sa, nou pran plezi nou pou nou pale de sa, Pou zanmi ayisyen ke nou genyen oubyen zanmi ki nan mond lan ki pale kreyòl tou kapab deside yo menm yon jou kou jodi a pou yo vin ko pwopriyetè antrepriz inovant ki genyen sou mache a k ap ofri posibilite ke jounen jodi a menm si nou pa posede anpil lajan nou kapab vin des investisseurs compétents ki pral chanje lavi yo pour le mieux et lavi jenerasyon fiti yo. M espere ke nou te gen des questions. Si nou gen des questions, nou kapab ekri yo nan chat la ou du moins ouvri mikwo nou pou nou ka poze kesyon yo. Ok, m ap remèsye chak grenn moun ki te sou zoom nan. Jan m te di nou an, n ap wè nimewo ki afiche nan tchat lan e se sou nimewo sa yo ke nou kapab ekri. Ou byen rele pou nou ka jwenn san peur MLC pa nou yo. Map remèsye chak grenn moun ki la. Bonswa Altenor, bonswa Mirlande, bonswa Thomson. Mwen espere ke nou te pran plezi nou pou nou te byen koute zoom sa pou nou te ka byen konprann. Si nou gen de kesyon, janm te di a, ekri yo nan chat la ou di mwens ouvri mikro nou pou nou ka poze l. Si gen yon sousi ke nou pa ka ouvri mikro nou, jis fè nou jis fè m konnen e map jere sa pou nou. Ok, bon, je ve ap map ten nou tit o mwen on 10 segond anko, si tout fwa pandan tan sa pa gen kesyon, nap mete fen avèk zoom nan, e nap remèsye nou chak ki te la, nou nap ka ekri mwen an prive apre. si tout fwa nou ta vle gen plis enfòmasyon sou MLC, si tout fwa gen de bagay ke nou pa twò konprann e ke nou ta vle pi byen konprann, lè sa mwen menm ap disponib e dispoze pou mwen ka ede nou. Ankò yon fwa map salitasyon Altenor, bonswa Altenor, eske ou pa gen de kestyon Altenor? Bon, kòm, kòm mwen te di l o tou debi, n ap tann yon 10 segond, e n ap ban nou randevou vandredi pwochen, menm lè a, a 7 è, e Zoom sa, se Oudi Joseph k ap prezante l li menm, ki fè pati konsèy dadministrasyon MLC a, ki se. Reprezantan nasyonal MLC pou Ayiti k ap fè nou prezantasyon sa e m ap di nou chak babay, bòn sware, se te yon plezi pou m te ansanm avèk nou aswè a, n ap wè nan 15 jou, vandredi pwochen n ap ansanm avèk Roody e lòt vandredi se a mwen menm k ap fè prezantasyon an, babay tout moun, pran swen tèt nou, se te yon plezi pou m te ansanm avèk nou, ke Bondye beni nou e pran swen nou.